Lagè ravèti pa touye kokobe, batay la pral kòmanse e lap fini poul bay rezilta dechouke Ariel Henry nan tèt pouvwa a ki li menm pap regle anyen Ebyen, jodi a la a gen ansyen senatè, Moïse Jean Charles, lidè pati politik Pitit Desalin, misye kraze peyi a aprè pasaj li nan depatman Nòdwès, presizeman nan vil Port-de-Paix, lakay mwen cheri. Ebyen, Moïse Jean Charles ki li menm jodi a la a pa rapò avèk tout sa k ap pase nan peyi a sitou derespektan ke Abinader, prezidan dominiken an ap fè ayisyen lòt bò sa a, maltrete y ap maltrete ayisyen, y ap depòte ayisyen pil sou pil, Y ap maltrete yo ak kout bwa, ak kout bòt. Bagay la fè ansyen senatè a mal. Ak kesyon dola a tou k ap vale teren, kesyon ensekirite a, dosye gaz la, ebyen Moyiz Janchal, demen oplita k ap vini la a, se gwo gwo gwo lòbèy ki pral gen nan peyi Dayiti, paske Moyiz Janchal sèmante fòk yo menm pitit Desalin yo jwenn rezilta, e rezilta a pa lòt ke demisyon Ariel Henry, premye minis. vizib epi prezidan an kachèt donk se konsa towo sa ye e nan moman an tou li menm ki minis enteryè ki donk Ariel li menm preske fini tout bagay yo nan peyi a li premye minis li minis enteryè epi l prezidan an kachèt antouka nou pral envite w tande ansyen senatè peyi a Moise Jean Charles ki li menm pral ban nou kisa li gen nan vant li la konsènan gwo leve kanpe sa ki li menm ap tanmen. demen vandredi a o pli ta pou retire Ariel Henry nan tèt peyi a oubyen pou bay yon repons avèk Ariel Henry ak tout blan ki dèyè l yo, presizeman anbasad amerikèn, anbasad Kanada, Lafrans ki yo menm kanpe kif kif dèyè Ariel epi peyi a menm ap kraze, Ayisyen, Ayisyèn ap mouri an Repiblik Dominikèn, Ariel pa lache yon mo e se Claude Joseph ansyen premye ministre epi ansyen ministre. Des Affaires Etrangères, se li menm ki te, enben, fè konnen ke l fè gwo kontak, sitou avèk Ameriken, pou yo wè kisa yo ta ka bay Abinader kòm leson, pou l aprann respekte dwa moun, pou l aprann, donk, respekte Ayisyen, Ayisyèn k ap viv lakay li, menm si pa bò lakay nou pa bon, men se Leta nou yo, se politisyen nou yo ki yo menm. E doke se de nèg ki pap regle anyen, donk se vòlò epi ame ti jèn se sa sèlman yo fè. Ebyen nou pral envite w tande Moise Jean Charles ansyen senatè, lidè pati politik Pitit Desalin ki li menm pral kase mete nan men Ariel Henry san pitye. Bòn ekout, nap tounen. M salye nou e m salye peyi an, mwen salye le bon ke moun ki anndan peyi an, ke moun ki aleksan peyi an sitou nan depatman m te pase nan dènyè semèn ki sot pase an. O nivo Wanament, se te vrèman enpòtan pou nou te pase nan zòn sa yo. Se te bagay ekstraòdinè. E samdi an, nou te nan vil Pòdepè. Nonsèlman nou t al pote sipò ba moun yo pou kesyon dwàn, yon dwàn ki enpòtan nan lavi moun Pòdepè ki fèmen, yon gouvènman irèsponsab, Lè map bat tou moun gwo mòn ki gon pon ki kraze nou te pase nan zòn sa yo e nou te pran takèy ke nou te jwenn. Jodi an nou nan kapital lan e nou pral akòde Scoop yon entèvyou ki vrèman enpòtan sou dosye pon sa a. Trè byen, Senatè Moïse Jean Charles, donk sitiyasyon an la jodi an tout moun wè l, yo viv li. Ou menm gen de bagay ou te anonse nap viv yo. Ki lekti ou fè de reyalite an, de bagay ou te anonse ki rive, e gen de lòt ou anonse ki poko rive? Mentenan Senatè Moïse Jean Charles, nou ta renmen konnen, pandan nap kòmanse antrevi sa a, ki lekti ou fè de reyalite an, kisa ou konprann, kisa ou panse de reyalite an? M gen pou pale koze Sendomeng avèk nou nan fen entèvyou an, men. Premye bagay nap imilye sendomeng dezyèm bagay plas Hugo Chavez nou pa renmen wè moun ap debake pou yal wè tray konpatriyòt nou yo twazyèm bagay grangou jodi an ap tiye anpil anpil moun anndan peyi a. Men sa ap fèt an silans, pa gen yon anketè k ap menn ankèt sou sa, men gen anpil moun nan tout kat kwen peyi a grangou ap tiye. Jodi a, yon machin dlo ap vann 2 mil 300, 2 mil 500 dola, se paske gen lapli ki fè anpil moun ka benyen. Senkyèmman, tande byen, klas mwayèn nan ki fatige isi al sere Sendomeng, yo nan pwoblèm pi rèd. Ensekirite vin tounen yon bagay nòmal. Lontan lontan, si yon moun fon kadejak sou yon fi, l al mawon. Jodi a moun fè kadejak sou fi, li prezante l devan rezo sosyo pou l pibliye sa l sot fè a. Ekoute, bank yo, moun bezwen kòb yo, menm si w gen 10 mil, 20 mil, 30 mil dola ameriken labank, menm si w gen 50 mil, ou bezwen fè kòmann nan chèche kòb ou, yo di w se 200 dola ameriken y ap ba w. Ekoute ou genyen, yo di w pa gen siyal, alòske gen siyal. Ekoute, jodi an, dola a, l ap gripe, l ap monte, l ap monte, l ap grenpe, l ap grenpe, l ap grenpe, l ap grenpe, l ap grenpe, li rive nan yon stad, jan l grenpe an, nou gen tan wè, nan de mwa, twa mwa, nou pral bezwen 200 goud pou yon dola. Tande byen, Sko, gaz lan desann sou mache entènasyonal lan, Alòske nou menm nou achte pi vye gazolin nan wi. Non sèlman Etazini achte bon gazolin nan, l ap vann li nan 3 dola. Moun yo gen kòb nan men yo, y ap travay. Men nou menm n achte vye gazolin nan, answit baril petwòl la bese, enben nou menm nou vann li 5 dola. E ou wè, swadizan mete gaz nan kèk ponp, pa gen machin pou frekante yo. Jodi an, nou tout wè, demokrasi an menase. Katye popilè yo, katye popilè yo, se zam yo bay moun yo. Lekòl lan fèmen, gouvènman an fèmen l, lekòl pa ka ouvè pou koze ensekirite avèk gaz ki chè. Dyaspora nou an, fredi ap tiye yo. Y ap travay pou bil, menm si yo travay pandan yon semèn san kanpe, pa gen kòb ki rete nan men yo. Faktori nou yo pa gen anyen ki te byen pou ouvriye yo. Antouka, sa m te ka di, sa k rive la a, li pa yon bagay pa aza, men se tout yon sistèm ki mete nou nan sa. Ebyen, jodi a, nou gade de bagay k ap vini sou nou, pèp ayisyen. Premye bagay la, se ensekirite ki pral pote lanmò lakay nou chak. Dezyèm bagay la, se grangou ki pral tiye nou anplas lakay nou. Si nou pa fè byen pèp ayisyen, nou rive nan yon sitiyasyon nou tout pral mouri anndan peyi a. Se sa k fè nou bay entèvyou sa a Ascomp pou nou pran letan nesesè. Se vre yè nou fè yon konferans, men nou te bezwen pale avèk pèp ayisyen an. Pèp ayisyen an, sa se pou nou m fin pale. Kounye a ban m pale avèk mesye kolon ki anndan peyi a. Ban n pale. avèk afranchi yo, bann pale avèk esklav a talan esklav domèstik yo. Pèp Ayisyen, m fin pale, m fin prezante tablo a pou nou. Nou wè nan ki sa nou ye. Men, jan m wè nou konprann sitiyasyon ki la jodi a, jan m wè nou konprann sa k ap fèt jodi a, Jan m wè nou konprann sistèm bankè la, jan m wè nou konprann sistèm ki egzistan nan peyi an depi 200 zan, jan m wè nou konprann kesyon anbasad yo, ebyen gon bagay ki pral rive. M fin pale avèk pèp la, m di sa k pral rive l, kounye a m pral di mesye kolon yo, mesye afranchi yo sa k pral rive nou. Mesye kolon yo, mesye afranchi yo, Esklavatras domèstik yo, jodi an Ayisyen yo konprann anpil bagay, je yo kale, sa k ka rive se pou n tande wi, e pa mwen ki pral fè l non, se pa sa m pwopoze ki pou rive non, men se yon reyalite, tèlman Ayisyen vin rayi etranje ki nan peyi an, tèlman Ayisyen vin rayi afranchi ki nan peyi an, tèlman Ayisyen vin rayi esklavatras domèstik ki nan peyi an. Nou pa ri bon kote. Veye nou moun sa yo pou menm sa pa ka kalme fanm nan peyi an pou l pa rive ankò. Veye nou moun sa yo pou menm sa Desalin te fann nan peyi an pou l pa rive ankò. Veye nou moun sa yo pou menm sa Malyen yo te fann nan peyi Mali pou l pa rive anndan peyi Dayiti. Veye nou moun sa yo menm sa Che Guevara te fè nan peyi Kiba, e pa nan peyi Bolivi non, nan peyi Kiba pou l pa rive ankò. M pa bezwen detaye, m ban nou konsèy sa a, si jounalis yo vle, y a esplike sa m di la a. Men mwen menm, m pa pral detaye l e se pa sa m swete, men s on konsta m fè, paske m soti Pòdepè, m pale avèk moun, moun yo konprann anpil bagay, moun yo gen dimansyon e se pou sa nou bay anons sa a. E lè ou te anonse yo pral mete kòb enjekte kòb sou mache a enben dola a te nan menm pri a la a 151 goud 152 goud nan lari an se menm pri a li ye senatè nan konbyen tan ou panse e ke wap fè des entèvansyon pou pèmèt ke yo enjekte yon ansanb de milyon de dola pou anpeche goud lan rive pi wo pou l pa rive nan 200 goud lan piske Ou te fè l yon fwa, ou te fè l yon dezyèm fwa, selon eksplikasyon ke w te ba nou, ki sa ki anpeche ou fè l yon twazyèm fwa? Tande byen peyi a. Stop! M pral di 3 bagay la a, m vle Ayisyen yo reflechi anpil sou sò yo. Mè a Stethoscope a mèt fwa. Ou ban nou okazyon pou n kominike avèk gran piblik la. Ou ban nou okazyon pou n di verite e tout laverite. Scoop! M ta swete pou nou note sa m pral di la yo. Scoop! An n pran koze gaz la. Lè yon moun ap soti yo Kapayisyen, ou pral bezwen plis ke 600 dola pou soti Okap. Scoop! Jodi an. Lè gaz la te vann atè, li te vann chè. Alòske, lè gaz la vann nan ponp pou y ap vann li an, oubyen pou yo vle vann li an, sa pral kreye yon enflasyon. Men l gen tan mete ti mamit diri an a 152, 53, 54 goud. Sa ba w 1. Kanpe la. Monte gaz la. Ariel Henry li pa janm fè lekòl, li pa janm fon twalèt nan peyi an. Sitou gen lajan li te konn peye palmantè yo, depite ak senatè. Jodi an pa gen ni depite ni senatè. Koulye a Ariel Henry mande bank santral finanse defisi bidjetè la pou li ki evalye a 31 milya de goud. Lè w pran finansman defisi bidjetè a, sa vle di si gaz lan mete ti mamit diri an 152, 153 goud, ebyen enflasyon finansman defisi bidjetè sa a la pral mete ti mamit diri an prèske nan 200 goud. E nou pral rive yon kote nou pral kwaze avèk dola a. k ap monte chak jou, prèske chak jou yo prèske mete 5 goud sou dola a. Lè w pran gaz ki monte, lè w pran finansman defisi bidjetè lan ki pral kwaze avèk dola ki pral monte pi rèd, sa k pral rive? S on katastwòf ekonomik ki pral rive. Pèp ayisyen, m vin envite nou sou antèn radyo Scoop FM pou m di nou, Sa ki fè w wè nou poko te fin mouri nèt, se paske te gen yon leve kanpe anndan peyi an. Se sa k fè, yon lòt fwa ankò, nou envite pèp ayisyen an, eskize m, apati de demen k ap 18 novanm nan, kèlkanswa moun, kèlkanswa kouch yo nan sosyete an, soti nan chemen taksi moto yo, rive nan chemen kamyonèt yo, Tonbe nan moun ki se klas entelektyèl peyi an, pase pou klas mwayèn nan, pwofesyonèl yo, swadizan klas mwayèn, pase pran ouvriye yo, pase pran moun ki nan geto, moun k ap travay nan Leta, nou tout pèp ayisyen, nou pa bezwen konnen. Ki relijyon nou ye men nou an danje se sak fè nou menm nou bay tan nou e demen cheve nap oblije soti ankò nan lari an malerezman depi 3 mwa nap pouse revandikasyon pou gaz pa monte depi 3 mwa nap pouse revandikasyon pou yo ban nou dola nou Depi 3 mwa nap pouse revandikasyon pou dola bese olye yo tande nou se zam yo mete sou nou okontrè si w gade anpil mòg nan peyi an nou gen yon pakèt kadav tankou anpil jèn nan baz Kansè e anpil lòt kote nan peyi an yo arete anpil moun men sa pa di pou otan pèp ayisyen pou n di nou bese paviyon okontrè pèp ayisyen Se moman ki pi detèminan. Eske nou pa wè pa gen bagad nan lari yo, lekòl pa ka ouvè? Se pa mobilizasyon ki fèmen lekòl non. Yon paran ki abite Kafou Fèy jodi an, kisa l pral fè apre pou lekòl fin ouvè a? Yo pa menm ka rete lakay yo. Gade volim moun ki sou plas Damès lan, gade eta moun yo. Sa vle di, menmsi lekòl ouvè, timoun pap ka ale lekòl. Non sèlman sa tou, menm si pa t gen ensekirite yo, yon timoun ki abite Kafoufèy, ki lekòl nan Peti Seminè, li pral peye 200 goud, 250 goud pou yon kous moto. Si yon paran gen 3 timoun lekòl, paran sa gen pou voye 3 timoun sa yo lekòl pou l ba yo chak yon ti kòb mete nan pòch yo lè yo tounen. Ke nou tout nou mouri vivan olye nou raje nou, se sak fè nou lanse yon apèl vibran pou nou mande moun yo nan tout gran vil yo dènye men manifeste manifeste nou menm ki pral manifeste sòti Sen Mas lan pou pran wout Lali an. Pou n rive nan zòn nèt Kafou Ayopò, pou n pran otowout Dèlma a, pou n soti Dèlma 32, pou n al monte Petyonvil, pou n al pale devan biwo Vini an avèk Madanm Lali, aprè pou n desann sou Zandas la. O Kafayisyen, moun yo pral. Fèste, oh kay moun yo pral manifèste, zye moun yo pral manifèste, tikpa moun yo pral manifèste, Leyogàn moun yo pral manifèste, Jakmèl ladan, Miragwàn moun yo pral manifèste, e ou pral tande Kafou pral manifèste. Se sa k fè nou p ap janm fatige remèsye kanmarad nan zòn Akayè, nan komin Akayè ki gen bon. Sispan e poukisa paske yo tout yo pa dakò pou gaz la monte paske sou jiskaskèn prezans minit nap pale la a revandikasyon yo tèt peyi a la jiskaskèn prezans minit se pou n konnen bank yo pa tande rezon olye yo tande rezon se monte ap monte dola sou nou yo pa janm vle remèt nou dola nou olye yo bese gaz Nan tout peyi gaz ap bese, an Ayiti se kont yo pote l. Alòske nou enpòte pi vye gazolin ki gen nan mond lan. Se pou peyi a konnen revandikasyon nou sou kesyon ensekirite a olye rezoud li vin pi mal. Otorite yo pa kapab. Ariel Henry pa vo anyen jodi a nan tèt peyi a. Men poukisa pou n rete avèk yon premye minis ki kòz dapò avèk grangou pèp ayisyen? Pèp ayisyen nou an danje. M te fyè ak premye scoop entèvyou sa a pou m prezante tablo sou sitiyasyon peyi an, sou sitiyasyon ensekirite pèp ayisyen. M ap repete ankò pou nou, se paske nou pa konprann sa k ap fèt lan, sa k ap vini sou nou la a se lanmò. Nou kouri, nou an danje. Nou kanpe nan danje! Ebyen nou tout, ann mete fòs nou ansanm, lidè politik yo, sispann divize nan mitan nou pou n fè yon veritab fwon komen pou n kanpe anfas lanmò k ap vin tiye yon pèp ki se pèp ayisyen an, yon pèp ki te kouche l rive ate. Se sa k fè, nou anvan entèvyou sa a, pou nou entèpele konsyans chak gwoup ayisyen. Pou nou di yo, men sa kap tann nou si n pa pran responsablite nou. Wi, peyi a nou an danje. Nou an danje paske nan kafou yo mennen nou la a, yo mennen nou kafou nou pa gen wout pou n fè ankò. Nou pa fatige jodi an, nou pa bouke ankò, men se kapab. Nou pa kapab ankò. Pou tout rezon sa yo, dè demen, Leve Kanpe ap rale mond antye. Nou pa pral rete chita pou n ap tann lanmò vin pran nou lakay nou. Scoop! M kontan pou m te pale avèk nou pou n reveye sitwayen yo, pou n di chak moun nan peyi an, nou an danje! Moun k ap di èske mouvman pa ka kanpe paske revandikasyonpèp ayisyen poko Mwen menm tank tout moun gwo mòn ki pou konkou kraze, nou te pase nan zòn sa yo e nou te pran pakè ke nou te jwenn. Jodi an, nou nan kapital lan e nou pral akòde Scoop yon entèvyou ki vrèman enpòtan sou dosye mòn sa a. Trè byen. Senatè Moïse Jean Charles, donk sitiyasyon an la jodi an, tout moun wè l, yo viv li. Ou menm, gen de bagay ou te anonse n ap viv yo. Ki lekti ou fè de reyalite an, de bagay ou te anonse ki rive, e gen de lòt ou anonse ki poko rive? Mentenan Senatè Moïse Jean Charles, nou ta renmen konnen, pandan nap kòmanse antrevi sa a, ki lekti ou fè de reyalite an, kisa ou konprann, kisa ou panse de reyalite an? M gen pou pale koze Sendomeng avèk nou nan fen entèvyou an, men Premye bagay nap imilye sendomeng dezyèm bagay plas Hugo Chavez nou pa renmen wè moun ap debake pou yal wè tray konpatriyòt nou yo twazyèm bagay grangou jodi an ap tiye anpil anpil moun anndan peyi a. Men sa ap fèt an silans, pa gen yon anketè k ap menn ankèt sou sa, men gen anpil moun nan tout kat kwen peyi a grangou ap tiye. Jodi a, yon machin dlo ap vann 2300, 2500 dola, se paske gen lapli ki fè anpil moun ka benyen. Senkyèmman, tande byen, klas mwayèn nan ki fatige isi al sere Sendomeng, yo nan pwoblèm pi rèd. Ensekirite vin tounen yon bagay nòmal. Lontan lontan, si yon moun fon kadejak sou yon fi, l al mawon. Jodi a moun fè kadejak sou fi, li prezante l devan rezo sosyo pou l pibliye sa l sot fè a. Ekoute, bank yo, moun bezwen kòb yo, menm si w gen dimil, venmil, trantmil dola ameriken labank, menm si w gen senkant mil, ou bezwen fè kòb ou pral chèche kòb ou, yo di w se desan dola ameriken ap ba w. Ekoute ou genyen, yo di w pa gen siyal, alòske gen siyal. Ekoute, jodi an, dola a, l ap gripe, l ap monte, l ap monte, l ap grenpe, l ap grenpe, l ap grenpe, l ap grenpe, l ap grenpe, li rive nan yon stad, jan l grenpe an, nou gen tan wè, nan de mwa, twa mwa, nou pral bezwen desan goud pou yon dola. Tande byen sko. Sko, gaz lan desann sou mache entènasyonal lan, Alòske nou menm nou achte pi vye gazolin nan wi. Non sèlman Etazini achte bon gazolin nan, l ap vann li nan 3 dola. Moun yo gen kòb nan men yo, y ap travay. Men nou menm n achte vye gazolin nan, answit baril petwòl la bese, enben nou menm nou vann li 5 dola. E ou wè, swadizan mete gaz nan kèk ponp, pa gen machin pou frekante yo. Jodi an, nou tout wè, demokrasi an menase. Katye popilè yo, katye popilè yo, se zam yo bay moun yo. Lekòl lan fèmen, gouvènman an fèmen l, lekòl pa ka ouvè pou koze ensekirite avèk gaz ki chè. Dyaspora nou an, fredi ap tiye yo. Y ap travay pou bil, menm si yo travay pandan yon semèn san kanpe, pa gen kòb ki rete nan men yo. Faktori nou yo pa gen anyen de byen pou ouvriye yo. Antouka, sa m te ka di, sa k rive la a, li pa yon bagay pa aza, men se tout yon sistèm ki mete nou nan sa. Ebyen, jodi a, nou gade de bagay k ap vini sou nou, pèp ayisyen. Premye bagay la, se ensekirite ki pral pote lanmò lakay nou chak. Dezyèm bagay la, se grangou ki pral tiye nou anplas lakay nou. Si nou pa fè byen pèp ayisyen, nou rive nan yon sitiyasyon nou tout pral mouri anndan peyi a. Se sa k fè nou bay entèvyou sa a Ascomp pou nou pran letan nesesè. Se vre yè nou fè yon konferans, men nou te bezwen pale avèk pèp ayisyen an. Pèp ayisyen an, sa se pou nou m fin pale. Kounye a ban m pale avèk mesye kolon ki anndan peyi a. Bann pale avèk afranchi yo. Bann pale avèk esklav a talan, esklav domèstik yo. Pèp Ayisyen, m fin pale, m fin prezante tablo a pou nou. Nou wè nan kisa nou ye. Men, jan m wè nou konprann sitiyasyon ki la jodi a, jan m wè nou konprann sa k ap fèt jodi a, Jan m wè nou konprann sistèm bankè la, jan m wè nou konprann sistèm ki egzistan nan peyi an depi 200 zan, jan m wè nou konprann kesyon anbasad yo, ebyen gon bagay ki pral rive. M fin pale avèk pèp la, m di sa k pral rive l. Kounye a m pral di mesye kolon yo, mesye afranchi yo sa k pral rive nou. Mesye kolon yo, mesye afranchi yo. Esklav atalanska domèstik yo, jodi an, Ayisyen yo konprann anpil bagay. Je yo kale. Sa k ka rive, se pou n tande li. E pa mwen ki pral fè l non. Se pa sa m pwopoze ki pou rive non. Men se yon reyalite. Tèlman Ayisyen vin rayi etranje ki nan peyi an. Tèlman Ayisyen vin rayi. Afwans ki nan peyi an. Pèp ayisyen vin rayi esklav ak tradskant domèstik ki nan peyi an. Nou pral rive yon kote. Veye nou moun sa yo pou menm Sabakandal te fann dan peyi an pou l pa rive ankò. Veye nou moun sa yo pou menm sa Desalin te fann dan peyi an pou l pa rive ankò. Veye nou moun sa yo pou menm sa Malyen yo te fann dan peyi Mali pou l pa rive anndan peyi Dayiti. Veye nou moun sa yo, menm sa Che Guevara te fè nan peyi Kiba, e pa nan peyi Bolivie non, nan peyi Kiba pou l pa rive ankò. M pa bezwen detaye, m ban nou konsèy sa a, si jounalis yo vle, y a esplike sa m di la a. Men mwen menm, m pa pral detaye l, e se pa sa m swete, men se yon konsta m fè, paske m soti Pòdepè, m pale avèk moun, moun yo konprann anpil bagay, moun yo gen dimansyon. E lè ou te anonse yo pral mete kòb enjekte kòb sou mache a enben dola a te nan menm pri a la a 151 goud 152 goud nan lari an se menm pri a li ye senatè nan konbyen tan ou panse e ke wap fè dè entèvansyon pou pèmèt ke yo enjekte yon ansanb de milyon de dola pou anpeche goud lan rive pi wo pou l pa rive nan 200 goud lan piske ou te fè l yon fwa, ou te fè l yon dezyèm fwa selon esplikasyon ke w te ba nou, kisa ki anpeche ou fè l yon twazyèm fwa? Tande byen peyi a. Stop! M pral di 3 bagay la a, Nvayisyen yo reflechi anpil sou sò yo. Mè a Sisco, a mè fwa. Ou ban nou okazyon pou n kominike avèk gran piblik la. Ou ban nou okazyon pou n di verite e tout laverite. Scoop! M ta swete moun yo note sa m pral di la yo. Scoop! An n pran koze gaz la. Lè yon moun ap soti yo Kapayisyen, ou pral bezwen plis ke 600 dola pou soti Okap. Scoop! Jodi an. Lè gaz la te vann atè, li te vann chè. Alòske, lè gaz la vann nan ponp pou y ap vann li an, oubyen pou yo vle vann li an, sa pral kreye yon enflasyon. Men l gentan mete tsunami diri an a 152, 153, 154 goud. Sa ba w 1. Kanpe la. Monte gaz lan. Ariel Henry li pa janm fè lekòl, li pa janm fon twalet nan peyi an. Si tou gen lajan li te konn peye palmantè yo depi tak senatè. Jodi an pa gen ni depite ni senatè. Koulye a Ariel Henry mande bank santral finanse defisi bidjetè la pou li ki evalye a 31 milya de goud. Lè w pran finansman defisi bidjetè la, sa vle di si gaz lan mete ti mamit diri an 152 sa ka 53 goud, ebyen enflasyon finansman defisi bidjetè sa a la pral mete ti mamit diri an prèske nan 200 goud e nou pral rive yon kote Nou pral kwaze avèk dola a k ap monte chak jou. Prèske chak jou, yo prèske mete 5 goud sou dola a. Lè w pran gaz ki monte, lè w pran finansman defisi bidjetè lan ki pral kwaze avèk dola ki pral monte pi rèd, sa k pral rive? Se yon katastwòf ekonomik ki pral rive. Pèp ayisyen, m fin envite nou sou antèn radyo Scoop FM. Bon m di nou sa ki fè w wè nou poko te fin mouri nèt, se paske te gon leve kanpe anndan peyi an. Se sa k fè, yon lòt fwa ankò, nou envite pèp ayisyen an, eskize m, apati de demen k ap 18 novanm nan, kèlkanswa moun, kèlkanswa kouch relans sosyete an, soti nan chemen taksi moto yo, rive nan chemen kamyonèt yo, Tonbe nan moun ki se klas entelektyèl peyi an, pase pou klas mwayèn nan, pwofesyonèl yo, swadizan klas mwayèn, pase pran ouvriye yo, pase pran moun ki nan geto, moun k ap travay nan Leta, nou tout pèp ayisyen, nou pa bezwen konnen. Ki religion nou ye men nou an danje se sak fè nou menm nou bay tan nou e demen cheve nap oblije soti ankò nan lari an malerezman depi 3 mwa nap pouse revandikasyon pou gaz pa monte depi 3 mwa nap pouse revandikasyon pou yo ban nou dola nou Depi 3 mwa nap pouse revandikasyon pou dola bese olye yo tande nou se zam yo mete sou nou okontrè si w gade anpil mòg nan peyi an nou gen yon pakèt kadav tankou anpil jèn nan baz karannsè e anpil lòt kote nan peyi an yo arete anpil moun men sa pa di pou otan pèp ayisyen pou n di nou bese paviyon okontrè pèp ayisyen. Se moman ki pi detèminan. Eske nou pa wè pa gen barikad nan lari yo, lekòl pa ka ouvè? Se pa mobilizasyon ki fèmen lekòl non. Yon paran ki abite Kafou Fèy jodi an, ki sa l pral fè apre pou lekòl fin ouvè a? Yo pa menm ka rete lakay yo. Gade volim moun ki sou plas Damès lan, gade eta moun yo. Sa vle di, menm si lekòl ouvè, timoun pap ka ale lekòl. Non sèlman sa tou, menm si pa t gen ensekirite yo, yon timoun ki abite Kafoufèy, ki lekòl nan Peti Seminè, li pral peye 200 goud, 250 goud pou yon kous moto. Si yon paran gen 3 timoun lekòl, paran sa gen pou voye 3 timoun sa yo lekòl, pou l ba yo chak yon ti kòb mete nan pòch yo, lè yo tounen, pou l ba yo manje pou yo manje. Pandansetan, ti marout la pral mache vè 200 moun. Kote pa a pral rive? Prèske 500 moun. Yon sak espageti ki te vann 17 dola, jodi a l ap vann 50 dola. Èske n ka rete nan sa n ye la, pèp ayisyen? Nou mouri nan Sendomeng, se ti ap tiye nou, ti ap koupe tèt nou toupatou. Èske n ka rete nan yon sitiyasyon konsa? Pèp ayisyen, kè nou tout nou mouri vivan olye nou mouri ajenou. Se sa k fè, nou lanse yon apèl vivan pou nou mande moun yo nan tout gran vil yo, dènye me, manifèste, manifèste! Nou menm ki pral manifèste, sòti Sennmassan pou pran wout Lalin an pou n rive nan zòn nòt Kafou Ayopò, pou n pran otowout Dèlma a, pou n sòti Dèlma 32 pou n al monte. Petyonvil pou ta l pale devan biwo BINUH an avèk Madanm Lalim aprè pou n desann sou Gran Plas la. O Kap-Ayisyen moun yo pral manifèste, Okay moun yo pral manifèste, Jeremi moun yo pral manifèste, Sikwa moun yo pral manifèste, Leyogàn moun yo pral manifèste, Jakmèl ladan, Miragwàn moun yo pral manifèste e ou pral tande. Kafou pral manifeste, se sa k fè nou p ap janm fatige remèsye kanmarad nan zòn Akayè, nan komin Akayè ki gen bon rezistan. E poukisa? Paske yo tout yo pa dakò pou gaz la monte. Paske sou jiskaske sou prezans minit n ap pale la a, revandikasyon tèt peyi a la jiskaske prezans minit se pou n konnen bank yo pa tande rezon. Olye ou tande rezon se monte ap monte dola sou nou yo pa janm vle pèdi yon dola non olye yo bese gaz nan tout peyi gaz ap bese an ayiti se monte yo montel alòske nou enpòte pi vye gazolin ki gen nan mond lan se pou peyi a konnen revandikasyon nou sou kesyon ensekirite a olye l rezoud li vin pi mal otorite yo pa kapab Ariel Henry pa vo anyen jodi a nan tèt peyi a men poukisa pou n rete avèk yon premye minis Ki koz nap gou avek grangou pep ayisyen, pep ayisyen nou an danje, m te tye akote souf entèvyou sa a pou n prezante tablo sou sitiyasyon peyi an, sou sitiyasyon ensekirite pep ayisyen, map repete anko pou nou se paske nou pa konprann sa kap fèt lan, sa kap vini sou nou la a se lanmò, nou kouri nou an danje. Nou kanpe non danje, ebyen nou tout an mete fòs nou ansanm, lidè politik yo, sispann divize nan mitan nou pou n fè yon veritab fwon komen, pou n kanpe anfas lanmò k ap vin tiye yon pèp ki se pèp ayisyen an, yon pèp ki te kouche l di berte. Se sa k fè nou anba entèvyou sa a. Pou nou entèpele konsyans jèn Ayisyen pou nou di yo men sa k ap tann nou si n pa pran responsablite nou. Wi, peyi a nou an danje. Nou an danje paske nan kafou y ap mennen nou la a, yo mennen nou kafou nou pa gen wout pou n fè ankò. Nou pa fatige jodi an, nou pa bouke ankò, men se kapab nou pa kapab ankò. Pou tout rezon sa yo, dè demen, Leve Kanpe ap rale mond antye, nou pa pral rete chita pou nap tann lanmò vin pran nou lakay nou. Scoop! M kontan pou m te pale avèk nou pou n reveye sitwayen yo, pou n di chak moun anndan peyi an, nou an danje! Moun kap di eske mouvman pa ka kanpe paske revandikasyon pèp ayisyen poko janm klè, chak jou pi plis.